Nou pral pale de pre aljebra. Sipriz. Nou pral pase rapidman sou definisyon Nou pa gen korespondan an kreyòl, men pou m pran egzanp lan n ap deja konprann. So, n a pral defini de mo, de mo ki son anglè. Nou pral eseye mete yo an kreyòl. Dans la mesure de nos moyens. Wa konnen si nou wale ka esplike tout bagay yo byen. So, liv la se yon liv ki fasil. Li rele The Everything Guide to Algebra. Everything Guide. Natural number yo, se nou ka di ke se nomb ki naturel. M pa renmen mo natirèl la non. Men, n ap pran l konsa. Moun yo di ke se counting number. Sa di se de nimewo ke w ka konte. Nòmalman, lè w ap konte, ou di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jiskaske ou rive byen lwen. Ok? Yo rele l natural number. Sa ka di ke se son de nimewo natirèlman ke nou konn ap konte yo. Se chif nou konn ap di yo. Ok. Men, remake ke lè y ap di naturel number a, yo pa mete zewo ladan l. Yo di nou ke lè yo vin mete zewo a, yo pral rele l whole number, de nonb antye. se irasyonèl. Donk irasyonèl e irasyonèl so yo ka mit, yo pa menm jan non. Nou ka fè yo ansanm, yon gran ansanm si nou ta vle mete yo ansanm, men yo pa ka al ansanm non. Men si nou vle mete yo ansanm, irasyonèl e irasyonèl, nou vle mete yo lan yon gwo sèk ansanm, nou pral rele yo riyèl nonb. E dat 7 se te di sa m te vle vin di nou e nou yo te ban nou chema sa a. Gade li. Ok. Ou wè lan chema sa a. Ou wè naturel number a kòmanse. Yo mete w lan mitan. Naturel number a li anndan whole number a. E whole number a anndan integer a. Epi, nou ale nan sans sa. Konprann? Sa apati de zewo a, oubyen ou ka ale nan sans sa, sou men dwat ou, oubyen ou ka ale sou men goch ou. So, nou fè, nou reprezante 2 a. Nou grafik 2 a. Kounye a la la, lò nou bral di, se 2 plis 3 n te di. Sa se 3. Sou wè 2 plis 3, li ba w 5. Alò, lò w vin di l ba w 5 lan, se kòmsi kounye a la, ou tou kòmanse depi la a, depi w al la a. Nan sans, sila a menm la, nan sans pozitif. Alò la, nan sans sa yo, se, ba w ti zewo sa a. Leta ga dwa ale lan sans e li gen dwa li lan mitan sans pozitif e negatif. Lè la ou sanse w lan pozitif sans lan. Lè ou ale la ou sanse lan negatif. La lan plis lan. So, 2 plis 3 egal 5. Pou reprezante l grafikman lan tèt ou. E ou pral wè lè w ap jwe a bagay sa a, ou pral konprann anpil lòt bagay, se sa ki pi fasil a konprann. Bon, sa te mete n t ap mete ansanm. Yon bon egzanp kounye a la ki di 2 plis malis 3. Kounye a la nou pral pran 2. Plus, entre parenthèses, Man istwa. Ki, ki egal, ki repons li bay yo. Sou sa ki n pase la a. N ap toujou gen zewo nou. Pa bliye, n ap toujou genyen yon zewo nan mitan. Epi nou gen pou n reprezante plus 2 a, nou gen pou n reprezante plus 3. So nap reprezante plus de a. Fè zero vin pi ba. So nou pral sèvi a règ la ankò. Nou ka gen yon ti jan egal. Si nou di 2, e nan sans sa nou ye, nan sans sa nou ye. Ok, nou di 2. Se 0 ak la. 1, 2. Nou prezante. E grafikman, nou pral rele l konsa, nou fèmen la. Nou rive la. La lan sans sa. La lan sans pozitif la. Kounye a la, nou di ke la plis Yon chif ki rele Manustwa, negatif yon pèp. Si nou, depi w wè mwen swa ou wè ke nou prale lan sans opoze a. Ou te gen mwen 1, mwen 2, mwen 3. Sou bò isit genyen plis 1, Plis, plis 1, plis 2, plis 3, plis 4, eksetera. Nou al la. Se nan fè menm distans lan, nou konnen, nou poko ba repons lan nou, men nan preplase mwen swa. Ok? So, nan gen sa, la. Sa a vin sanse mwens 3, manus mwens 3. Lè w di manus lan, se anglè, se mwens li vle di. Mwens 3. La, nou nan mwens 3. Nou nan pati negatif la la. Se chema a ki pral di n tout bagay. Nou lan mwens 3. Men, nou, sa, se a pati kounye a la a, de 2 sa a, pou n ale lan sans envès la, lan revès. Revès vle pa di lan sans opoze. Pou n al konte pwen so a, pou n al lan sans pwen so a. Alò, pa bliye. Sa a, pa menm egzanp ak sa a. Sa yo te prale lan menm sans. Se kòmsi m ta di w te line up. Yo te rete lan menm kategori a. Li pi fasil egzanp sa a. Kounye a egzanp sa a, lè yo di w plis 2 a w ap ajoute mwens 3 a, ou pral sòti de 2 a, wè li, ou pral met pwen nwa w sa a lan 2 a pou ale konsa. Nòmalman nou tap konte la, men piske se apati de 2 a nou rale lan sans konsa, se kòmsi nou mezire distans lan se valè 3 a nap konte. Men an alan, se a la goch, lan sans opoze. So, nou pran yon premye valè ou 2, 1, ou 2, ou 3. Men lale lan sans konsa. So, se sak fè ke. Kounye a, lè w gade lè w rive sa la a, epi sa la a, epi ou vin wè ke ou vin rete mwens 1. Alò nou pral di ke kounye a la a, apati de la a la a, n ap met pwen an la a pou l rive a mwens 1 an la a. E grafikman n ap reprezante l pou n bay repons lan. Really? Egal mwen zo. Alò, lè w prale pi fasil, sa l ka di w, ou gen plis de souzantandi la, ou gen mwens twa, se kòm si m ta di w, ou ta fè yon sitasyon nan tèt ou twa mwens de. Ok? Lè w vin gen 1 an, men ou konnen twa a se sanse e plus grande valeur la lap epouze valeur valeur ki pi gwo a se 3 san w pa fè grafik ou gen dwa kontinye fè rezònman an konsa grafik la esplike w lan detay kote yo jwenn mwens 1 an sou wè kote yo jwenn mwens 1 an Wè? Wè kote mwen di ou wè diferans sa a ki rete la a. Se sa ale lan kòm fè ti ala jwèt meni. Men men men 1 ok. Men 2 an alan epi ou vin gen 3 la. Ou vin gen 3 men ou retire pati 2 sa a ladan li rete 1, Men en l rete a, se lan kate gori negatif la, e sa k fè l epouse Marius. Men lò la n ap fè devwa nou rapid, ok, nou pa pral gen tan pou n al fè chema sa a, nou konnen ke nou deja wè e mwens 3, 3 se pi gwo chif la, ou retire 2 a ladan l, l ap rete 1, Epi l ap epouze siy chif ki pi gwo. Se konsa w rezime l pou pi rapid. Se konsa yo te aprann mwen rezone. So, sa a se anglè a. Fè l konsa pa ou. Answit, n ap pran yon lòt ti egzanp ki yon ti jan konplike toujou. Epi n ap rete la. Lòt la, se 5 plis malis 2. Bagay yo senp plis manizè. Manizè. Mete ant parantèz, m mete egal. Alò menm jan, ou wè 5 la e kòmsi ou gen plis devan l, ok? Ou pral mete 5 la nan pozitivite a. Men, ou pral mete zewo. Ou pral konte apati de zewo. So, nou mete zewo nou la. Men se kwe. So, m ap reprezante l pa jewometri grafik la. Men, sot nan zewo l al nan senk. Kounye a la, yo di ni plis plis manis de. So, sa vle di konsa ke nou pral kase tèt tounen lan sans sa a. E nou pa bezwen plis ke retounen de de distans. So men, men, si mete sa la, fè l la, sa, fè l la, de. So nou gon, nou, nou sanse, lè n ap retounen, nou retounen apati de premye chif, premye chif yo te ban nou an. Sa vle di nou met pwen an la, n ale la, nan sans sa. Paske yo di nou se manus de, Se nan sans negatif la lage. So nou wè la, analiz 2, kounye a la, nou genyen pou nou jwenn ki diferans ki rete. Pase ou wè la, nou pa janm te arive kapote, te kapote lan malis lan non. Ou wè kote l rete, li toujou rete lan, li toujou rete lan pozitif. Men mwen ze a pa anpil pa rapò a plus 5 e se sak fè ke nou still rete konbyen nou rete anvan n atenn zewo a nou rete mwens 2 1 2 3 pa rive a zewo a so ou wè 3 sa ou rete a ou ape pran piske se 3 ou rete E se lan sans pozitif la nou ye. Se konsa pou lale. Ou konprann? Fòk se konsa pou lale pou rete lan pozitif paske repons lan li ba l plis 3, sa vle di li ba l rete lan kote ki pozitif la. So n ap oblije pran l la pou l ka lan sans konsa. Konte l apati de zewo a la fè 1, 2, 3. Pou nou bal konsa. Pou nou wè. Twa. So repons nou se twa. Plis twa. Plis twa. Nou konnen senk mwens de la bò twa. Men ki sin li bal pran? Li bal pran sin chif ki pi gwo. Kwan te djou. Se fason pou rezone pi rapid, so l ap bay plis 3. Men la pou chema a, fò w byen konprann sa w ap fè lan chema a pou w reprezante l an jewometri. Ok, so kounye a la, ou konnen w te fin fè, ou te fin fè. Chif 5 lan, la a. E chif 5 lan ye. Sa e chif 2 a. Konprann? Ki ale lan sans konsa, sa vle di se manis 2. Paske l ap fè, l ap fè wout sa a. E pi, kounye a la, malgre l fè wout sa a, l toujou kanpe lan pozitif la, repons lan rele plis 3. Epi swa w ap pran apati de zewo sa a pou w ale vè ladwat, rete lan pozitivite a. Paske se plis twa l ap ba w. Pozitivite. Sa a se, m fini? Li fini tou wi. Li fini. M te oblije ale lan tèm yo. Konprann? e sa ale li line up ansanm nan menm sans lan konprann li line up sa se mo anglè konprann li ale nan menm sans lan sa li menm de egzanp sa yo gen yon reverse li gen pou l ale nan sans konsa So nan maniswa a ou wè ke li ale nan sans opoze, li gen pou l ale nan sans opoze kounye a li menm li pral vin pi difisil nan 2 repons sa yo. Paske nou gen pou n ale, lè yo di w mani ze mani swa nou gen pou n ale nan sans opoze. Men se apati de chif yo te ba ou a, premye chif la, se apati de li w ap fè l pou ale nan sans opoze a. Se sa. Enben nou fini. Nou fini. Alò, m gen dwa pote sa pou nou ka wè pi byen. Chifre 3 a nou reprezante l la a, sa vle di nou prale nan sans konsa. Men n pran l apatir de 2. N al anvè l adwat nan sans pozitif. Epi yo line up together l ba w 5. Lè w rive nan sa a, ou gen 2, chifre 2 a, pozitif. Ou reprezante fi Fedou la. Wè, ou ba nou pwen, ou ale ver la dwat, nan le sans pozitif. Ok. Men lè yo di ou, ou bral adisyonel avèk mwen swa. Mwen swa son non negatif, nou bral kase tèt tounen. Ou pwen? Sa vle di konsa ke lò ou vini, apati ou de 2 a, se lan 2 a ou kase tèt tounen ver ou konte 3. Konprann? Ki fè la ou menm, ou vin remake, antre 2 ou te genyen avan an, avèk 3 ou te kase tèt tounen an, vin gen yon ti distans, la, lè ou ale lan dyagram nan, ou wè se mwens 1 l rele. E lè ou reflechi byen, ou wè 3 mwens 2 egal 1, epi ou pral ba 1 sa a epouze siy chif ki pi gran. Ou pa rive travèse la lan negatif la, sa vle di ke 3 a pral rete plis 3. Yon lòt fason de dire, se 5 mwens 2, nou konnen l ap ban n 3, men li prale pouse chif 5 lan ki pi gwo a. Ok? If you want to say it in English, other video.